Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Je pense que tout va en forme pour chaque grand monde capteur de Chanel c'est là et merci pour attachement envers RL Prod. C'est parti pour votre émission. Alors, m'a commencé avec une petite vidéo. Cette vidéo, ça commence à devenir viral sur les réseaux sociaux. Vidéo ça a duré 2 minutes et 50 secondes. C'est Une audition Yon odisyon ki pa bosal tout se jou an fair play jidisyè nou ta kapab di. Se le commissaire du gouvernement des Cayes, Ronald Richemond, ki li menm entèvyouve yon ti jèn de 14 ou 13 an konsa. Men ou konnen premye bagay m poze tèt mwen kòm kestyon. Jounen jodi a la a, si rezo sosyo te an vòg nan epòk ke Senatus Jean Ronel ki te ansyen komisè ki make non li, e akoz de zokiki batay li t ap mennen pèmèt ke li aksede kòm senatè, ebyen èske li pa t ap fè kèlke zerè nan travay l ap fè? Paske. Ke lon vèy ou non, misye te fè yon bon travay nan Pòtoprens. Menm si sèten politik te kritike li pou sèten dosye ke li te manyen yo estime ke li te mal manyen dosye sa yo. Men, m vle di ke tout moun kapab odisyone. Aba wi. On timoun de 6 ans ou ka tandel. Selon acte ki poze a. Men ekoute! Le droit de la personne li enpotan pou chef yo, komisè yo panche sou yo. Par exemple moi je n'ai aucun problème avec audition ti jeune sila. Se yon ti jeune ki ta sanble soti nan zone martissan ou bien village de Dieu. ki tonbe nan zòn Departeman di Sid la. Ok, se byen dentèwoje lapèsòn, men m gon pwoblèm. Lè w fin fè entèwogatwa sila a, epi ou lage l sou rezo sosyo. M panse ke la a, èske se pa yon neglijans? Paske ekoute, sè de komisè, se de moun ki make pasaj yo nan bay leta sèvis. Paske si wap bat bravo, ou pa ka pa bat bravo pou komisè Muscadin, ou pa ka pa bat bravo pou komisè Ronalda Richemond. Men tande byen komisè Richemond, mwen pa gen pwoblèm avèk entèwogatwa w la, men m gon ti pwoblèm paske cet enfant là, il n'a pas encore 18 ans, il n'est pas majeur. Donk. M panse ke se pa t ap twò posib pou ke entèvyou sila a li te gaye atravè lè rezo sosyo. Paske y a dè zankèt ki dwe rete sekrèt. Eske nou konprann? Donk la a, m pa aplodi. Se tankou m ta di ke lapolis tou li menm li arete yon jèn, tout tankou jan l te fè a, se te pa mal paske li te flouye vizaj ti jèn nan. Donk jounen jodi a la mwen pa fin twò dakò menm si ti jèn nan ta kapab gen yon lyen avèk gang men ekoute si ou tap fè sa pou lage l sou rezo sosyo ebyen m panse ke se te evidan pou vizaj ti jèn sa li te floute ann tande kòman sa te ye. Gade non ee. Fritz Jean se non ou? Ok. Eksplike nou kòman ou rele e kòman ou fè Okay jodi a nan Tòbèk. Mwen te ka mache nan men pye m nan kote. Pale fò wi pase popilasyon byen tande w. M desann machin nan moun pa m salye yon moun m pale avè l. Mwen jwenn kif sou li. Non non non tande kanpe la. Kòman ou rele? Willy Smith Jean. Ki laj ou? Mwen gen 13 ans, m fèt 2009. Kote w soti? Mwen soti Pòtoprens. Pòtoprens ki kote? Nan Matisan. Matisan vilaj? Wi. Kòman papa w rele? Papa m rele Zopasyon. Ki bon non papa w? Fofo. Fofo kisa? Fofo Jean. Paske gen anpil peyi ke de otorite, de antrepriz entènasyonal yo paktize avèk gang yon mannyè pou kapab franchi yon seri de zòn. Ok pa gen pwoblèm. Men jan bagay la ye nan peyi Dayiti an lan, se kòm kwa dire se leta ki li menm ap sipòte gwoup gang yo. Eske nou konprann? Nou gon sitiyasyon ki la depi dèzane. Bah oui et ça dur et jounen jodi a la ou pa wè leta kanpe poul fè anyen vilaj de Dieu lansyen komisè alò lansyen ministre de la jistis Lucmane Delille te pran desizyon pou te kapab izole mesye vilaj yo men ki sak pase par la suite e Joseph Jouthe wi ki te kanpe an kwa kont dosye sila. Lucmane Delille ta pral atake yon seri de nèg, men ekoute, lè nèg yo tande nouvèl la, se menm gouvènman an wi ki revoke Lucmane Delille. Eske Lucmane se vòlè l te vòlè nan administrasyon an ki fè yo revoke l? Eske Lucmane se yon enpè grav ke li te fè ki fè yo revoke l? Jounen jodi a la a, tout moun ap di tèt yo, poukisa pa t gen Lucmane nan ministè jistis? Eske n konprann? Men. Le fèt ke chak gwoup nèg nan peyi Dayiti yo gen gwoup gang yo, bagay la ap toujou parèt konplike pou leta. Eske n konprann? Genyen nèg ak zam ki kidnape depi 16 avril pase a nan Petyonvil Patrick Marcelin ki gen 45 lane. Myrtha Marcelin ki se manman l fè konnen li deja bay 2 ranson pou liberasyon pitit li. Men sa poko janm fèt kote pitit sa Tande byen wi! Nan komin Aken, lajistis ap chèche avoka Lewis Jacquet ki te touye ak bal Johnny Fleurissant, 34 lane nan lannwit 29 pou louvri 30 me pase a apre mèt la te ak yon jenn demwazèl li te kite epi ki te vin mennaj Johnny. Aksyon sila ki pase nan Moriso, twazyèm seksyon kominal Aken. Deja gen yon manda ki lanse dèyè mèt lan ki nan mawon. Poukoi li la? E pour tacher d'etre tout afè konplè, ekoute. Wi, si posib. Mèsi. Ebyen, m ap mande mesye yo tanpri banm yon chans, bay Patrik yon chans pou mwen. Pase pitit mwen an se li menm, se dènye pitit mwen. M se yon moun ki malad. Mwen fè strok, mwen fè sik, mwen fè kè. M fè tansyon m se pa ti kitoud mwen se li menm ki fè kay la mache men li mache medikaman pou mwen pou l okipe pitit li tou sa ki fè lè m wè samdi an zobenit lan pale pou l al fè cheve li pou mwen l pa rantre m mande ou kwè sa k pase paske li pa yon timoun pou di w ki lè l sot travay k al nan pwogram. Pale ki de menm menm nou pa tande li. M di m chèche konnen epi se lè sa n konnen yo kidnape l. Mesye m pa bezwen di w ki doulè ke mwen kòm manman m santi jiska prezan. Paske lè w fin granmoun se pitit ou genyen w ap kab apiye sou li. Answit, li pè ti pitit la li menm tout nèg nou la lap kriye, lap mande pou papa li. M pa konn sa pou m fè, m pa manje, m pa dòmi. Lè m di nou sa, m gen yon doulè nan vant mwen, se bagay yon manman kapab konprann. Paske pitit ou se li menm ki tout ou, lè w fin granmoun, se li menm. ki kapab kè aksyon medikaman kapab kenbe men ou si yon moun ki deja pa ka mache byen. Mwen fè strok. Se pitit la k ap ede m mezanmi. M pa konn sa pou m fè ankò. Mwen vann. Mwen plannen sa m ka plannen. Finalman se vye kay la m genyen an ke m ipoteke. Yon ipotèk ke m pa menm konn kijan m pral peye l paske m son fin granmoun m pa kab al travay e li menm pou kont pa li se nan lari a l ap chèche pen kotidyèn pou l fè nou siviv. Mwen te fè lòt ti pa, sa fè 55 jou ke yo pran m. Yo pa ba nou okenn siyal. M bay dezyèm ranson an, yo pa ba nou okenn siyal. M pa konn kot pit mwen an ye. Mezanmi, m mande nou padon si nou fè nou bagay, fè nou bagay ki pa sa. M mande nou padon si mwen menm manman li. Pa gen pèsonn ki reponn e yo pa di nou sa k ap fèt anyen. Ou gen 76 an, se sa? Wi mesye, m fèk sot gen 76 an la an me a la. Ansuit, gon bagay m te bezwen ajoute silvouplè. Patrick se yon moun ki pa viv d'une bonne santé paske li fè tansyon, li gen pwoblèm estoma, li pran medikaman sèlman depi 1 mwa li pa lòt mwa li pa gen medikaman tansyon avèl tanpri nou konn sa tansyon ki ravay tansyon ka fè nan òganis yon moun fè ki chay pou mwen mezanmi tanpri kite Bondye pale nan kè nou fè ki chay pou mwen non silvouplè em di nou mèsi davans nan avan nou bay de ranson an nou mande e moun ki tap fè e traktasyon an li mande pou pale avèl. Men yo pa kite l pale avè l vrè. Li tande l di, Manno, sa ki sal pou mwen non. Se sal sèlman l te kapab bay kòm fraz pou depi yo pran l nan. Nou pa janm tande l ankò non mesye. Jamè non. Dakò. Vwala. Antouka 2 ranson deja e sa gen 2 semèn li pa genyen nouvèl pitit gason li. Yo te kidnape l 16 avril nan Petyonvil, Pierre Renel. Yon nouvo ka kidnapin yè nan Pòtoprens kote nou aprann pou pi piti genyen 6 moun bandi kidnape. Men konsènan kidnapin ki fèt yè yo, genyen Jean Ernst Chéry, Mèt Jean Ernst Chéry ki se ansyen batonye lòd avoka Mirbalè. Bandi yo kidnape yè yo reklame yon milyon dola ameriken pou libere l. Enfòmasyon konsènan 6 anplwaye nan ladwàn bandi kidnape yè nan zòn Rue. 2 kazèn Guerrier. Donk yo di nou sa rive nan zòn wonpwen Rue des Casernes a nan achiv nasyonal. Se la bandi yo kidnape 5 anplwaye La Douane e selon enfòmasyon yo te genyen anviwon 6 anplwaye nan machin sa men genyen youn ki ta rive sove. Men 5 lòt yo anba men ravisè yo depi yè e selon enfòmasyon yo anplwaye ladwann yo ta sot pou kanpe travay pou kapab egzije liberasyon Guerline Mady, Ednis Casales, Sabine Bourdeau, Kenold Bien-Aimé e Angela Sanon ki yo menm se non 5 anplwaye sa yo ki nan men ravisè yo. depi yè e zak kidnaping sa fèt kèk jou aprè bandi te fin kidnape epi libere Roosevelt Réjouis ki li menm se youn nan direktè yo nan AGD. Donk yon sitiyasyon ki chak jou ap vin pi konplike pou anplwaye leta yo donk ki yo menm ap sibi zak kidnaping menm jan avèk sitwayen nan divès lòt sektè bandi ap kidnape e otorite yo ki toujou yo menm ap fè pwomès ki pa kenbe. Wi Johnny Flerimon, Johnny Flerimon. Wi, kisa ki pase egzakteman? Nan dimanch pase li pral gen, dimanch kap vin la pral fè 15 jou depi avoka Lewis. touyel anba bal nan sou zòn Maurice Sodakin. Sa ki te gen, sa ki te genyen se nan yon yon nan nan yon aktivite devan ka manman l epi li ale ladan l. l ale ladan l epi mesye a gen yon ti dam ki te ansanm avè l li pa ansanm avè l ankò epi l ansanm avèk yon bòfrè m l ansanm avèk Jhonny an l ansanm avèk yon dam ki rele Estè epi menm kote a l antre nan aktivite ki genyen an devan ka manman an. Epi tifi a wè avoka Lewis antre epi menm kote a lap chache kote poul abritel paske li t di depi mesye a wèl mesye a gen pwoblèm epi li menm menm antre li gentan antre nan gaz la epi menm kote a lòt 2 moun yo sòti aprè lòt 2 moun yo sòti avèl pou yo ale lakay yo pou yo mennenl ale. Epi bòfrè m nan di, Men, al pran moto a, ann al mennen dam nan ale. Mesye a menm pran, li vin pa wè fi a, epi l pran machin li, li fè desann. Lè l fè desann, li genlè pa wè l kote l ale a, epi l retounen. Pandan l ap retounen, epi se konsa li wè l. Li di woy men mouche a bal kouri lèl di bal kouri moun yo di rete la ou toujou wap pran pòz pè mouche a esak fè ou gen pwoblèm nan laviw kounya yo kenbel li rete epi menm kote a se konsa nevem nan ap soti avèk moto sot chache motosiklèt la pou mennenl ale epi lè li parèt li wè ostak la epil di konsa oh Lewis sal gen li leve 2 menl anlè Li di sa dam nan gen avèw kitel non e lakay li pwale kitel ale non men ti ti nèg la toujou avèk dam nan li toujou avèl kounya lèl di kitel ale li leve 2 menl anlè al bal yon bal nan pye lèl bal bal nan pye a kounya la menm menm menm menm kote a li tounen tire zam sou li ankò pow pow pow li bal li lè li menm ki dil bal youn nan basen. Depi l te ba l nan basen an, li konnen l pa t ap chape. Mwen menm, mwen wè yon tou bal bò vant li nan foto a. Epi l di l ba l nan basen. Kounye a menm, menm kote a, lè l fin ba l bal la, lè ti dam nan wè Johnny atè, ti dam nan pran kouri. Menm kote l pran kouri, se konsa l kenbe l, li tire l yon souflèt, li tire l yon kout pwen. Epi l leve pye l, li mete sou do ti dam nan, se youn nan frè lòt ti dam ki te kenbe l la ki vini ki pran zam nan atè a, li di, Sa w ap fè konsa Lewis, sa w ap fè konsa Lewis, li pran zam nan, li ba li men san konnen si l te gentan touye youn deja. Lapolis vini, lè lapolis vini, Aprè sa yo vini yo ale epi m pa konnen sa k rive yo rele bakòp okay yo rele bakòp okay lè bakòp okay vini mezanmi moun yo fè dega moun yo bat yon pitit vwazinay mwen foure sachè nwa nan tèt yo bat li olib mò y ale nan komisarya avè l kounye a lè yo ale komisarya avè l se pèp la k al rele anmwe. ki fè yo mennen l lopital. Ti gason an manke mouri ankò epi yo antre nan lakou a kote madanm nan kouche, kote l te ye nan kay kote l te ye a, tranbleman de tè kraze l, li pa anba l, yo kole 2 ti moso planch avèk 2 ti moso tòl mete madanm. Yo antre anndan l, yo pwente zam sou madanm nan, yo di l fèmen dyòl li, se li menm k ap fè dezòd sa a la. Men m ap mande lajistis, polis, chèf, lè nou rele nou pou ostak, fò nou byen konnen ki sa k genyen anvan nou ogmante pwoblèm moun. Menm motosiklèt yo kraze nan lakou a. Mezanmi li pa fè sans. Map mande pèp aken an pou yo ba Jhonny jistis pou yo ba Jhonny jistis pase se yon timoun depi manman fè yo mwen menm se èd mwen ki toujou la. Menm si map soti fòm jwenn yon monnen poum lage nan men manman se moun ki konn al achte ti grenn bagay li fon dè nèg poul met devan pòt li poul chita poul bagay poul vann mezanmi madanm nan epa moun li gon premye pitit ki mouri deja yon jenn gason kanèk al jwe yon boul yon kout boul lantre anba tèm mwen fè antèman. Kounya pou yo banm yon lòt ankò mezanmi pou Lewis Jacque banm yon lòt ankò map mande jistis pou manman pitit la pou fanmi an Lewis Jacque mete dlo nan je nou. li pat gen okenn ap li jis byen ansanm avèl tankou depi lè mesye a te fin atake nou premyè fwa li te ansanm avèl li di li pa ansanm avèl ankò li bat li menm twalèt li vin simen devan ka fi a kote fi a tap vann ti bagay li charye mezi twalèt ki gen nan aken vin simen kounya la menm tifi a dil pa avèl ankò. Chak kote l wè tifi a l anvi kraze l, l anvi bat li, tifi a menm pè, ti mesye yo kòmsi dòmi, menm dòmi ti mesye yo konn dòmi lakay li, yo dòmi ansanm, yo manje ansanm, yo bwè ansanm. Men pou sa Johnny mouri. Ti moun jèn gason ki pap leve tèt ou gade, epi m tande Lewis voye vòs, l ap di konsa Johnny te wè l l ap manje dan. Mezanmi son timoun menm tèt li si w wèl la se dan l pou w wè anvan l di w bonjou dan l pou w wè anvan l di w bonjou mwen menm mwen gate lajan m pou pitit mwen pou m voye l pati li di matant m entèl di l prale l prale ansanm avè l pou jiskaske pa gen vwayaj ankò mwen pèdi lajan tikè mil senk san dola ameriken. Hein fè paspò timoun poum voyel soti. Jodia men nan sa lewis metem jodia lap dim li pa konnen si se pitit mwen li pa konnen si se fanmim map di lewis mèsi pou sa lewis fèm nan map di lewis mèsi jodia poul di li pa konnen si e te pou mwen menm loske ou pat konnen se te pou mwen te kwè se avoka ou ye te kwè se rezon pou mete Te kwè se jistis ou ba moun Lewis, Lewis al kache Jakmèl, Lewis te se jòj pou yo di yo pa ka jwenn Lewis. Pè pati, se yon nèg k ap mande nou jistis li, se yon nèg k ap pale avè nou, se yon nèg k ap pale avè nou madan Fèn, Isarak. Mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pouz ble an pou nou dir ke vous apresye le travay pi apre kès kon di a la pwochèn.